Bonjou bonswa tout moun e byenvini yon lòt fwa ankò m kontan ansanm avè n prezante n dènye nouvèl yo rete la pa deplase mi nouvèl k ap fè aktyalite a pou koulye la sou chanèl pa w la. Polis Nasyonal Ayiti atravè biwo BAC pwosede arestasyon Eddy Badio Delma 19 aprè plizyè jou yo t ap fè yo t ap chèche l tankou chefou anndan peyi Dayiti fò m di nou direksyon santral polis jidisyè a dcpj t ap chèche l aktivman kote yo ta lage sou do l li gen dosye ak Luckson Mathieu, Emmanuel Jean Juste kote tou yo te yo te arete l pou trafik zam epi dwòg nan zòn Beladè. Yo fè konnen mesye sa yo an konivans ak ekip Vilaj Dedye a E se yo menm kap vann yo bal ak zam. Nou prale pou kwè li la sa ka pase nan kafou ekip kris la deraye e yo pran youn ladann yo plizyè bandi tonbe anba bal blak satan ki pou kwè li la ap glase nan mòg si yo pa gentan antere l e kris la nan gwo pwoblèm yo sezi zam Bandi yo pran kou, baz la sanse dechennen. Medam mesye anpil enfòmasyon ak detay se koulyè la. Sophia TV 83 nou la e nap kenbe w enfòme, banm kite n tande plis detay ak Theriel ki tap pale sou sitiyasyon sa kap pase pou kwèl ye la nan kafou vilaj de Dye matisan gran ravin bagay la myèl. Gade pou wè mesye! Men kalite zam ki nan men bandi krisla ap goumen. Se pa ti zam non! Gon polisye t dim zam sa li tire katouch 7 pwen 5 62 e pa ti bagay wogòt nou t la eben zam sa te nan men solda a nèg ti lapli yo nèg gran ravin yo rive sou misye nèg yo di ti mesye krisla yo atè a e nèg yo atè a vre nèg yo pran kontwòl lekòl lekòl frè ròk kote m te lekòl wi he son peyi difisil. Paske yo rive la, yo pran posesyon Kolèj Frè Wòk. Kote yo? Yo nan Kolèj Frè Wòk. Leve klas nou! Leve madanm! Wè! Wè! Kout bal! Frè Wòk kache yo! Frè Wòk la! Wè! E sa sa e bon wi? Ti mesye Krisla yo, yo debake, yo pran kontwòl Matisan 17. Sa di nèg yo ap pran teritwa. Humm peyi a gen pwoblèm wi fin gade yon bagay ki pase la la sosyete. Nèg yo ap pyafe paske la yo nan fyèf ti lapli kote m te lekòl wi sa w ap gade la se la m fè 2 segond ak filo la kote w ap gade la se la m fè 2 segond ak filo jodi a se bandi k ap te rayi ladanl. Eben ekoute bonm montre nou kisak peyi dayiti a nèg sa yo tap pale la diskou a pral chanje bon chanje wi banm fèn tande diskou a kounye a pandan nap pale a poukisa paske nèg yo pran kou nèg yo pran kou ki kout pran gade imaj sa m pral montre n la men sak ti koze a gade pou wè e nèg yo pran kou gwo kou wi epa ti kou wòwòt gade pou wè sak pase nèg sa te chèf kite pran kontwòl kolèj frè ròk la misye te la l pa la ankò gade pou wè. Tout moun pèdi frè ok la yo pwan zam nan nan men misye. Klè wi yo pran misye. Epa ti bagay ki pase la dèyè nou nèg yo diskou a chanje ebyen sak pase la sosyete ebyen imaj nap gade sou ekran an se zam kite nan men bandi e krisla ke nèg ti lapli yo yo rekipere frè ok. Epi yo pran zam sa te nan men misye. E pa ti bagay wòwòt non map pale n la la sosyete. Ekoute. Chèf ki te gen zam sa nan men l lan se egzatteman li menm ou sot tande nèg yo site la a. Tazan. Epi lè nèg yo di m Tazan. Gen yon bagay ki atire atansyon m, paske mwen lè m ap pale, se verite m ap chèche sou kèk bagay. Ki sa k pase? Tarzan ke nèg yo pran zam sa nan men misye a, tande wi peyi a, paske yè m te prezante non lis, Se nèg kafou yo ye, nèg karavàn. Chak fwa ke gen goumen matisan, nèg sa yo soti kafou pou yo vin ede krisla batay. E sa fè yè m te di n si lapolis pa t de mèch ak krisla yo t ap arete yon pakèt sòlda misye ki al pran swen nan lopital advantis dikini an. Men malerezman. Se wòch map voye nan lanmè. La polis gen gang lap pwoteje nan sans sa. Paske mwen menm m di n ke si la polis te serye yè, yo tap arete yon pakèt sòlda e pami yo Chouby. Misye te anndan lopital la, misye pran bal nan do. Misye, non misye pran bal nan pye l menm. Gon lòt sòlda e Krisla t pran bal nan do, map gade misyon Djed. E sa t fè Shoubli misye pat grav e nan pye l te pran bal la, li gentan egzeyate depi yè aprè midi. Alòske menm kote, depi menm kote l antre lopital la, mwen alète, m di lapolis, pran responsabilite w. Men se Kris la, ou wè Kris la pa ka rive sou li nenpòt kòman. Sòlda li yo konprann yo pwoteje. Lapolis pa touche nèg sa yo, menm yo menm nan, wè, m di w, depi w wè yon nèg kafou, li melanje ak Kris la, l fonn ak Kris la. Se yon peyi difisil. Ebyen, towo sa te gen zam sa nan men l lan ki rele Tazan nan. Misye nan baz kris la. Aloske misye toujou ak kami nan chavès. Misye mouri. Nèg yo filange misye ak kout manchèt. Misye se timoun kafou la liye nan kot plaj 16 sou ray kot plaj an 16 sou ray la nan kafou. Se la misye soti ate a kafou kot plaj 16 timoun kafou tazan liye. Enben misye al pote al bay ranfò ak kris la. Misye tonbe. Misye tonbe. Sa vle di ke misye te tèlman kòmanse ap pran dimansyon, misye te vle enstale, misye te vle vin enstale l kòrèkteman kòm chèf gang nan zòn nan sou wout ray. Nèg Karavàn yo pa t aksepte sa, men yo te fè yon BA kanmenm. Paske ou konnen se pa ka pa gen plizyè chèf nan kanton an. Ou wè, ou wè ti Peter k ap bat kò la, m di w misye wè Peter, se POG, P-O-G, Peter Original General, pa ka gen plizyè jeneral nan kanton an. Lapolis Nasyonal Dayiti nan kad operasyon yo kontinye ap mennen atravè rejyon metwopolitèn nan, finalman rive arete Kansav Paul Jean Noël ki se yon endividi ki gen sou non Pipo. Yo arete endividi sa a nan nivo Mirbalè. Enfraksyon ke lapolis repwoche endividi an Se pa rapò avèk endividi sa a li ta nan konplote pou asasinen moun nan Mirebalè, li ta nan kesyon trafik zam, trafik dwòg, elatriye. N ap kontinye ak seri operasyon lapolis ap fè atravè rejyon metwopolitèn nan sou wo kòmandman direktè jeneral polis la, Frantz Elbé, Gen divès lòd ki pase avèk divès komisarya nan zòn metwopolitèn nan ensi ke vil pwovens yo pou kapab entansifye prezans polisyè nan lari a. Nan sans sa a, ansanm abitan ansanm abitan yo deja kòmanse bat bravo lakontantman pou lapolis yo wè ki parèt pi prezan diran dènye 24 èdtan sa yo nan lari a yon fason pou wè nan ki mezi yo kapab kontinye avèk tchèkpwent yo epi rive arete ansanm de moun ki ilegal k ap fonksyone sou vwa piblik lan. N ap kontinye rete nan kad operasyon lapolis ap mennen dènye tan sa yo, ebyen nou prale fwa sa a nan Jakmèl kote ke lapolis nasyonal Dayiti arete Edison Samedi ki se yon prezime chèf gang nan baz Vitelòm. Edison Samedi te al kache nan Jakmèl. sou pretèks ke li inosan ebyen li al kache pou lapolis pa arete misye ebyen selon sibtiti komisè gouvènman Jakmèl la Mathurin Royal li fè konnen yo arete Edison Samedi avèk yon 9 milimèt nan menl lakay li nan sans sa sibtiti komisè gouvènman Jakmèl la anonse ke seri operasyon yo ap kontinye bò kote lapolis pou wè nan ki mezi yo kapab kontinye trake Tout ansanm malfra ki konprann ke yo ka vin poze kesyon ensekirite nan depatman Sidès peyi a. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a, Delegasyon depatmantal Lwès enfòme ak gran piblik la nan yon kominike ke tout batch enstitisyon an li revoke otomatikman. Sa vle di nan minit n ap pale la a, yon moun ki te gen yon batch, delegasyon depatmantal lwès nan men l bak sa a li pa itil li anyen paske bak sa yo anile delege depatmantal la Pierre Gary Bernadotte anonse ke yo pral pran dispozisyon pou rapatriye tout bak ki nan men endividi ki nan lari yo pandan ke yo fè konnen y ap gen pou sòti yon nouvo bak nan non enstitisyon an. ki ap batay nan anba bonèt ideyoloji Jean Jacques Dessalines nan, li vle di yon pakèt bagay pou nou. Paske lè Toya dakò pou l te bay Dessalines dimansyon nan kesyon batay nan kesyon batay, sa vle di yon pakèt bagay pou nou. Jounen jodi a, si pa t gen Dessalines, pa t ap gen Ayiti. Enben, se rezon sa a ki koz nou menm, antanke moun ki dakò batay pou defann mas defavorize a, Nou pran lari an pou n fè ansanm de revandikasyon mas nan pase, paske jounen jodi an, an plen de ventenyèm syèk, moun pa kapab kontinye ap viv konsa, moun pa ka ap viv sou fatra, se poutèt sa nou di konsa, fòk nou gen yon leta ki konsyan, yon leta ki kapab repanse sistèm edikasyon an, yon leta ki kapab repanse sistèm ekonomi an, yon leta ki kapab. konnen ke fò pèp lan gen lwazi, nou di lepa, leta sa, se yon leta koupyon, se yon leta mèsenè, se yon leta bèbè, se yon lepa, se yon leta vandu, sa vle di se tout rezon sa yo ki koz pou nou di konsa ke twòp pitit pèp la mouri, fòk nou leve kanpe pou nou chèche kote dezyèm endepandans la ap soti.